De medam abiye byen chèlbè, malèt yo nan men yo, yo debake nan ayewopò Tousen Louvèti, yo kòmanse pouse kò yo, yo prale ki kote? Kay Tonton Sam. Rive yo rive pèp ayisyen men w konnen fò tcheke avan menm w al monte avyon pou yo wè èske tout bagay ok. Si BP di non m pa rekonèt moun sa yo nan sistèm nan di yo mete kò yo sou kote pou mwen. Medam yo sezi. Yo di sa k pase. Lè yo kòmanse poze medam yo kesyon men èske yo te aplike pou nou Medam yo met 2 men nan tèt, yo kòmanse fè kòlè. Sak pase pèp ayisyen, medam yo deklare son moun wi ki vann yo dokiman an epi sa w tande a, yo debake ayewopò Toussaint Louverture, yo vin pran piyay. Ou pral jwenn plis detay talè konsa. Ou mèt rete la. Louko Désir pale. Jan nou tout te konnen l, yè pèp ayisyen komisè gouvèneman Pòtoprens lan, mèt Jacques Lafontant te envite l ansanm avèk 2 lòt jounalis pou ke yo te vin bay eksplikasyon sou yon analiz yo te fè atravè 2 sanksyon CSPJ te pran e genyen Guerrier Henri li menm Komisè a te konvoke l pou l vin bay eksplikasyon sou relasyon l ta gen ansanm avèk chèf gang andedan peyi a. Ebyen frèzesè byeneme, Louko Désir eksplike nan mikwo laprès poukisa li pat prezante yè nan pakè. Ou pral jwenn plis detay, ou mèt rete la. Genyen peyi Jamayik ki di li prè Li prè, militè l deja, gade nou ap chofe la a pou yo voye nan peyi Dayiti, si tout fwa yo ap mobilize fòs miltinasyonal la pou vin mete sekirite nan peyi Dayiti. Ayiti ansanm avèk Jamayik se 2 bon vwazen, yo youn toujou soutni lòt, yo genyen bon relasyon zanmitay depi yon bèl bout tan. Rete la nou pral baw plis detay e genyen Shelson Sanon ki sot pase 10 lane nan prizon akize Pierre Esperance se li menm ki responsab deske li pèdi 10 lane nan lavil ebyen frè e sè byeneme misye prezante devan laprès ansanm avèk tout konvèsasyon li te genyen ansanm avèk Pierre Esperance pandan ke li te andedan prizon kòm ti pwovèb kreyòl la di Komisyon pa chay ou pral tande deklarasyon sitwayen sa. Mwen envitew rale chèz ou chita fouko zanmi enfo paw rantre lakay ou se yon plezi. Tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete. Bonjou bonswa tout moun kijan nou ye ankò yon lòt fwa map diw mèsi. Mèsi paske ou fèn konfyans pou nou enfòmew, mèsi pou fidelitew ak pasyans ou. Mèsi paske ou like, mèsi paske ou abone, mèsi paske ou pataje videyo a sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la Pa ezite aktive klòch notifikasyon paw la pou pa rate okenn videyo zanmi paw Fouco. Nou te gen chans prezantew yon devinèt maten an. Gade imaj sa epi Gen yon ti boubout kap vin kotew li diw li preske rive sou ou kisak nan chanm nan ki ta sipoze retire. Aah gen anpil fanatik ki entèlijan ki te pase jènjan se chèz la ki deranje paske depi chèz la la ou pap ka al metel chita sou kabann nan kòman ou pral fè pase men garçon humm ay depil sou kabann nan gade nou nou plis prè kouche men depil rale chèz la al vin chita gade nou l kare kòl devan laptop oh oh lèl rive yon lè lap di lè a rive fòm ale wi humm fòl ale l pap rete. Depi li chita sou chèz nan gade gade sa w tande a li pral di w ebyen ann fè yon ti etid biblik. Ou a kite sòt antouka m ba w teknik la. Fò n pa ti krikrak pou nouvo devinèt nou genyen. Gade imaj sa di m konbyen pwason ou wè andedan l. Konbyen pwason ou wè nan imaj sa. Pa ezite kite eleman repons pa w la nan kòmantè la sa ap fè nou plezi anpil anpil. Medam, madmwazèl e mesye, jan ke m te anonse yo, o o, 2 endividi leve maten an, malèt yo nan men yo pèp ayisyen, yo debake nan ayewopò Tousen Louvèti. Rive yo rive, kòm nou tout kapab wè l atravè divès videyo sou rezo sosyal yo, Depi se nan pwogram Prezidan Biden nan w prale usa enben paspò nan men w epi fèy dokiman andedan paspò a pèp ayisyen. Epi ou pran liyn pou w al tcheke. Yo pran anpwent, tout bagay nèt. Men, kite m di w byen. M ka rele Fouco, yon lòt moun rele Fouco. Nou pa p janm genyen menm sim, nou pa p janm genyen menm nimewo sou paspò nou, nou pa p janm genyen menm anpwent. Jamè. Tout moun diferan. Ebyen medam matmwazèl e mesye, endividi sa yo ki debake ansanm avèk malèt yo nan men yo kòmanse taye chèlbè tonton sa m li ye cheri, Ni nan peyi dayiti ni aletranje m pa konn moun yo di yo retire kò yo la di yo ou pap pase pou yo al lèzetazini bagay la tap trò fasil enben fèy dokiman yo nan men yo pèp ayisyen byen serye yo kanpe men talè talè pèp ayisyen kot sa li ye la pou nap bay moun manje lajan nou nenpòt kòman lè yo pran de medam yo mete yo sou kote di men kòman fè nou gen dokiman sa nan men nou ki gen non nou sak pase kote nou jwenn li. Poze yo kesyon, poze yo kesyon, poze yo kesyon pèp ayisyen. Lè medam yo wè bagay la konplike nan men yo, yo di konsa, se yon moun ki vann yo dokiman an. Bagay la t ap twò fasil, anpil moun t ap pati. Non, ou sou yon sistèm, non an deja sou sistèm nan, kòd paspò a deja la, etsete, ou gen tout enfòmasyon. Lè non w pa la epi w vini, moun nan fè yon jan, li pran dokiman an, li fè fwod ladan epi l foure non w li ba ou, li fè lajan ou ale, kot jan w pral fè pase? Bon se son sistèm tout bagay deja e tap tap tap non w monte epi ok ou tcheke pap epi yo di w men madam bon vwayaj al fè dezan apre sa pou tounen lakay si gen tan bon wi si ke pwogram nan pa renouvle. Retounen lakay se sa bay la ye. Donk ou la jiskaske prezidan pran lòt desizyon, ou nan kay ou kay tonton Sam kareman. Eske w konprann? Donk moun yo pran Biden pou enbesil. N al fè moun yo fè lajan sou do nou. Si w konn sa k pase pèp ayisyen. Lè dokiman soti, non w ladan. Kounya la ou pral soti, lè w rive nan imigrasyon ansanm avèk ti papye w pou di vwala, vwala, vwala epi yo tcheke ba w, tout bagay mache. Men, lè ke fotokopi sa pral soti, epi ou fè yon jan ou efase non an, ou mete yon lòt non. Ki kote l pral pase? Ki kote l pral pase? Bon non w pa t sou sistèm nan. Kòman ou rele? Ki nimewo paspò ou? Bon l pat la epi ou vle pas. Donk frè se sè byeneme nou kapab wè ti sa a, ti sa wi fò nou gen tap fè fwòd, fò yo gen tap mare nou nan imigrasyon. Pou sa nap sibi deja a letranje. Gade dènyeman pèp ayisyen divès responsab ayisyen ki gen lekòl, enfimyè, Ozetazini Damerik. Anba kòd! Sal ye, yo ap bay fo diplòm nan la repiblik. Yo ap ponn diplòm pèp ayisyen. Plis pase 7600 fo enfimyè ak enfimyè lage nan Lèzetazini Damerik. Donk kounya la a, moun ki fè sakrifis pou tout bon, papye yo a vin pa itil anyen paske gen yon lòt li menm e just achte l li fini. Nou genlè pa janm panse ki konsekans sa ap gen sou nou. Yo ap pran nou pou blofè, yo ap pran nou pou ti visye, yo ap pran nou pou pa serye. E ou kapab wè malgre yo nan peyi blan wi aksyon, bon si se te lakay. E ou kapab wè pèp ayisyen, ayisyen ka tout gwo bagay nan lòt peyi men depi lakay li koripte a kowonpi pou l ye. Ala traka pou lave kay tè papa. Humm frèz e sè byen eme pwoblèm yo anpil donk medam matmwazèl e mesye fòk mwen diw jounen jodi a menm Louko Désir prezante devan laprès aprèl pat reponn envitasyon komisè pòtoprens lan mèt Jak Lafontan. Louko deklare devan laprès ebyen li pat ale se paske envitasyon an se pèsekisyon politik. Pou plis detay, an nou tande ansanm frè e sè. Avoka nou yo, paske avoka nou pat yo pat ansanm byen antandi nou gon nou gon gwoup davoka nou gon kabinè davoka. E gen ladan yo ki pa t Pòtoprens, gen ladan yo ki an pwovens. Epi konvokasyon an te fèt nan yon delè ki twò brèf. Nou te estime ke nan lè komisè la te konvoke nou an, ayè, nou pa t ap gen tan prepare, jan sa fèt evantyèlman sou sa Leta swadizan repwoche nou. Byennantandi, nan dènyè konvokasyon sa a, nou pa konprann ni pye ni tèt li sou sa li di ke nou vyole. Guerrier Henry. Bon, jiska prezan, mwen menm nan ka pa m nan, m poko konprann vrèman ni pye ni tèt donk konvokasyon an. Mwen, mwen panse ke sa kap pase la a, dan mon ka, se c'est une persecution politique. Ok, c'est une persecution politique e li kòmanse depi sou Jovenel Moise nan kesyon kowona e. Lè nou te rive nan komisarya avèk komisè Lafontan epi n te mande l ki bò nou peche nan analiz ke nou te fè sou kesyon kowona, li pa t kapab an mezi pou l te di n jiskaske ou te wè ke se popilasyon ki te vin chèche Louko donk nan komisarya de Petyonvil. Answit vin gen yon lòt konvokasyon sou gouvènman Ariel e ankò yon delegasyon de konpetans de komisè Lafontan a de sekrete pou tande Louko. avèk Esaü sou kesyon asasina Erik Jean Baptiste. Byen antandi, m ka konprann paske Esaü li chevoche pa yon lwa ki rele Ti Jan, donk ki ale misyon pou peyi a. E lwa sa a te fè de prediksyon kote l te di ke il fo ke Erik Jean Baptiste fè atansyon paske gen yon plan pou asasine l, ke m te ka konprann. E mwen menm pèsonèlman, M pa gen anyen pou m di nan bagay konsa vi ke non sèlman se pa mwen menm lwa te monte nan tèt li, se pa mwen menm ki te di l, men kòm m tande se mwen menm ki se mèt emisyon fò w te konvoke m kanmenm. Efektivman lè nou rive nan dcpj, lè kesyon yo te akse sur lasasina de Eric Jean Baptiste ke m pa gen anyen pou m wè avèk bagay sa ni de prè ni de lwen, Gras a Dye, donk nou te rete koyeran a tout kesyon ke yo te poze n e nou te pratikman kite dcpj a san pwoblèm. Pandan ke m dcpj, menm komisè gouvènman sa a donk mande pou jij denstriksyon k ap enstwi kesyon asasina Jovenel Moïse la voye yon komisyon rogatwa. bay dcpj pou dcpj tandem sou kesyon lanmò Jovenel Moïse ke ankò m pa gen anyen pou m wè nan kesyon asasina Jovenel Moïse bon gras a Dye on a repondu a toute la question te gen anpil presyon bon gras a Dye nou clean lè nou clean nou gen lè men pwòp la konsyans trankil e nou te kite dcpj. Donk sa fè pratikman 3 atak pou lane 2022 e ane 2023 poko menm kòmanse, ou remake kounye a komisè gouvènman an voye envite Louko Deziran. Bon mwen map di ke jodi an e nan ka pam nan. Li klè li son pèsekisyon politik de la part de ce gouvernement. Men jiska prezan, m kwè ke, m pa kwè ke nan egzèsis fonksyon m mwen menm, si son bagay de grav ki pòte atent donk a a la vi piblik donk de moun, m pa kwè ke m di yon bagay de grav ki pouse moun a la vyolans. M sèlman konn genyen de pozisyon de sitwayen, egalman kòm analis politik, les faits qu'on a donc sur la table fait que nous produit des analyses. Des fois des analyses ki proche de la réalité, proche de la vérité, sa ka petèt deranje. Men kòm sitwayen de ce pays, mwen pa gen anyen pou m pè de la justice. La justice envite m e mwen toujou di l, otan de fwa ke envite m, se otan de fwa ke m ap parèt. Men la sèl choz se ke jodi an si m pat nan radyo tap fè analiz politik pou nap kale je pèp la sou sa kap pase nan peyi a m pa tap gen tout pèsekisyon politik sa yo. Nou konnen sak pral pase men nou menm nou pare pou nou reponn a tout konvokasyon nan sa ki gen rapò ak kesyon lajistis. Nan egzèsis metye pa nou. Eske nou menm nan ekip Maten Deba pa genyen mwen kapab di de analiz oubyen de kesyon ke nou poze a fon pou nou konnen ki sa ki eksplike donk emisyon an li toujou sisite tout reyalite sa ke nap viv la sitou kesyon de lajistis eske o fon nou pa analize pou nou gade ki sa ki genyen o jis? Bon ekoute Maten Deba nou pou mwen Maten Deba se plis ke yon emisyon. E m a tande bag yon trè grand odyans, yon trè laj odyans nan lè ke l pase a. E siksè a maten deba e vin fè ke gen anpil pwojektè ki brake sou nou menm k ap fè emisyon maten deba a. E tout sa nou di nan maten deba yo, w ap wè ke efektivman se yo menm ki rive. Bon, kiyès moun ta ye pou nou a chak fwa ke yon bagay pa rive epi wè efektivman pa lage. Se paske nou gen yon grand kapasite. Ok de d'analiz se paske nou gon gran rekil ke nou toujou fè epi nou gade sak te pase avan nou gade sak yap pase konnya epi nou di e sa de tout lè fason men sa lap bay kòm rezilta demen maten li ka petèt son kapasite politik ke nou genyen an tèm d'analiz e ke lòt moun pa genyen donk sa vin fè ke genyen de moun ki wè nou trè mal paske selon yo menm Nou deranje yon pakèt plan, selon ou menm, donk ke Maten Deba anpeche yo avanse nan plan makab pou kraze peyi an. Donk nou toujou la pou n ap denonse donk sa ki pral pase. Donk sa deranje. E mwen menm panse ke sa k ap pase la a kounya la yo, nou wè sa deja nan peyi a e nou wè ki rezilta li pote deja. Malerezman Maten Deba se pa yon emisyon Louko Désir. Maten deba se yon emisyon de Esaïe César, se yon emisyon de Emma Tentatout, se yon emisyon de Josué Jusnor. Maten deba se emisyon Ayiti, se emisyon ayisyen nan moman la. M pa gen, m pa gen dwa sou maten deba ankò. Epi maten deba se chak moun ki nan maten deba granmoun. Esaïe granmoun tèt li, Louko Désir granmoun tèt pa l, Pierre Martin granmoun tèt pa l, Josué Lexidor granmoun tèt pa l. Sof ke m panse ke. Jodi an, preokipasyon pou mwen gouvènman an gen la sou eseye mete baboukèt nan bouch de sèten jounalis, m pa kwè jodi a se sa ki ta dwe preokipasyon gouvènman an. Paske gen twòp pwoblèm nan peyi a. Vwala, medam, matmwazèl, se mesye, ou t ap tande deklarasyon Louko Desir, komisè gouvèneman an nan jou pase yo te envite l pou ke Li vin bay eksplikasyon sou yon analiz li te fè, paske komisè a estime ke jounalis la pa respekte règ jounalistik. Donk, nou swete dosye a fè chemen l e bon jan limyè fèt sou dosye sila. Medam, madmwazèl e mesye, se moman pou n fè yon kout pye nan imigrasyon mezanmi, sa k ap pase nan biwo sila a, pa gen bouch pou pale, gade videyo sa ansanm avè m. Ayisyen gen pwoblèm pasyans. Zafè pou nou ret kanpe nan liy nan youn aprè lòt pou nou rantre, sa pa egziste pou nou. Men pandan nou tout ap pete kouri pou nou tout ap eseye pase non ti pòt, men ka kase, pye ka kase, n ap kofre, n ap pran move frap, telefòn ap pèdi, lajan ap pèdi, dokiman ap pèdi, etsetera. Nou gon pwoblèm pèp ayisyen. Nou gen pwoblèm pou tout bon. Paske kot sa la a nou pa ka ranje, nou pa ka mete tèt nou, nou pa ka bay tèt nou prensip ak disiplin. Mwen te vini anvan, ebyen m ap pase anvan. Ou te vini apre, ret kanpe nan ling nan w ap pran l apre. Nou tout ap pote boure pou nou antre. E pandan w ap pase, ou ka fin pye w ka anndan epi lòt pye a dèyè toujou. Tèt ou ka anndan epi rès kò ou gon lòt moun ki kenbe l dèyè kounya pou w ap goumen ou ka sot tonbe, pye ka kase ou kofre. Epi aprè sa, sa w tande a, avan menm ou fin gen paspò a pou w al wè Konpè Biden, ou tande w mouri. E mouri ou mouri ou pa gen anpil laj. Epi lè fanmi an poste foto w sou entènèt l ap di w adye. Yo ap bay nan ki jou ke fineray la ap fèt epi men kòman ou prezante. Gade imaj la pèp ayisyen. Sitwayen sa ki rele Laguè Anayèl. Li fèt premye desanm 94. Li mouri 13 janvye 2023. Misye gen 29 lane. Gade figi l. 29 lane l gen. Sa k di w se pa nan bourad nan imigrasyon l kofre epi san kaye nan figi l konsa. Epi l granmoun pa fòs. Wi yon gran kè pa mouri. Non gran kè pa ka mouri pase yon moun kap batay konsa pou l wè koman l te kapab fon paspò son moun ki gen gran kè li pa ka mouri pèp ayisyen lap rete vivan wi nan panse tout pwòch yo. 29 lane gade vizaj li m konfyouz. Donk mesye dam ki pral fè paspo yo silvouplè mete mete mete yon ti kal prensip. Pa pote boure konsa pase lè videyo yo pibliye sou rezo sosyal yo, yo ap fè tout tou mond lan. M pa wè lòt nasyon yo konsa ap pete boure kouri pou fè paspo. Men sa nou gen nou menm nou pa ka mete disiplin nan lavi nou. Men ka kase pye ka kase lòt ka tonbe dan ka rache nenpòt pwoblèm ka rive. Antouka, mesye dam, eseye panse ansanm avèk sa, se ekstrèmeman enpòtan. Medam, matmwazèl e mesye, ensolit nou pou jounen jodi a, nou raple nou dènyeman an, m te prezante nou yon ti videyo, kote yon chodyè manje gaye, epi sa w tande a, moun nan ranmase nan manje a mete nan chodyè a l al ansanm avè l, bon dènye kou sa pi rèd. Lè moun nan fin ranmase anpe nan manje a pa anlè, li mete nan chodyè a lale, gon lòt ekip menm ki fè pi mal toujou. Nou kapab swiv machann manje a ale, ann regade. Atè a plen pousyè. Tou pre manje a plen fatra. Epi kou Trump di nou on koze nou fache, nou ògeye, nou gen pwoblèm. Yo konn di sa je pa wè kè pa tounen. Ebyen nan peyi dayiti zye wè zye ap gade zye paka di anyen epi bouch menm ap pran met anba epi kè li menm fòl rete la l pa fouti tounen ki dwa kè poul tounen bon bagay la di poul tounen kòman kè a pral fè tounen la pèp ayisyen banm di li byen Medam matmwazèl se mesye jan kem te anonse w genyen pyè esperans nan peyi dayiti se sèl kòk chante Tout jij bèl. Shelson Sanon ansyen prizonye gaye wonn nan. Li lage tout kopi tèks li menm ansanm avèk Pierre Espérance pandan ke li te nan prizon. Raple w, Shelson Sanon, pitit Dessalines, pase 10 lane nan prizon. Men sa m wè ki parèt biza, m pa janm tande Moïse Jean Charles fon konferans pou laprès pou l di li gon militan nan prizon lap wè kòman li te kapab ede l sòti. Donk frè se sè byen eme, endividi sa ki fè konnen pandan l te nan prizon, Pyè te ba li anpil anpil gwo presyon pou l pat pale. Pyè sa tèlman pwisan nan peyi Dayiti, Si genyen yon aksidan oubyen gon zak malonèt ki fèt nan yon blòk, yo rele jij sa a pou l vin fè konsta legal yo, depi se dosye Pierre Esperance, jij la tranble kou fèy bwa, li pa vle ale. Pou plis detay pèp ayisyen, Ann tande deklarasyon ebyen sitwayen sa ki t ap bay detay nan laprès. Mesye Pierre Esperance ekri m sou telefòn WhatsApp mwen ki se 40 37 70 62, li di m ke li bezwen fè yon ti pale avèk mwen konsènan. dosye a pou l jwenn yon fòmil pou l te kapab jwenn liberasyon m. Laprès, pale, ekri, televize, epi medya an liy yo ki la, men konferans yo, men apèl yo, men mesaj yo, sa se konsta, sa se pwosè vèbal konsta. ke jij depè Philippe Vincent fè, kote ke mwen te fè apèl avèk plizyè jij depè pou te vin konstate telefòn nan pou mwen anndan prizon an, malgre yo wè telefòn nan, yo wè mesaj yo, yo di oh! Pierre Esperance, m'a pèdi djòb mwen. M pa p kapab drese pwosè vèbal sa a. Men sa sa vle di? Kisa sa vle di? Eske se Pierre Esperance ki CSPJ? Non, m confuse. Epi n ap pale de la jistis? Bon, sitwayen an di rele jij pou vin fè konsta, oh, Pierre Esperance, non, non, non, non, non. Ki e Pierre Esperance? J'aimerais savoir. Ah! Jij nan peyi wi mesye. Pou yon sitwayen jwenn mwayen pou lap fè jij la achanta. Men jij yo telman visye ti grangou sousou. Yo pa ka kenbe grangou. Yo telman saf pèp ayisyen. Son bagay ekstraòdinè. An avanse sitwayen. Ebyen, jij Vincent, jij depè seksyon Sid, li te di konsa monchè, mwen menm, Mwen pap sèvi tèt mwen, map sèvi peyi a. Ou rele m vin fè konsta yon telefòn, map konstate sa ke m wè epi map redije yon pwosè vèbal. Se sa lalwa di ke m kapab fè. Se sa jij de pè, jij Vincent Philippe te di m. Li pran telefòn nan li di m kisa map konstate ladan l. Mwen di mwen bezwen pou ale sou WhatsApp mwen. Pou w ale nan mesaj mwen yo, pou w al pou w ale konstate mesaj ou jwenn ke mwen genyen avèk 37 76 21 01 pou mwen. Se jij de pè a avèk men pa l ki ouvri telefòn nan. Se jij de pè a avèk men pa l ki ale nan whatsapp mwen. Se jij de pè a avèk men pa l ki ouvri mesaj yo, ki pase yo grenn pa grenn Epi, li pran yo, li mete yo sou papye, li drese pwosèvèbal sa a pou mwen, kote ke men mesaj yo la. Mesye Pierre Espérance pa ka di l pa pale avè m. Yon jij depè pa ka konstate sa ke l pa wè. Sa se pa yon papye ke Shelson Sanon fè. Se pa yon mesaj ke m voye bay yon jij depè konstate pou mwen. S on telefòn ke m remèt li. Malerezman, mwen pa gen telefòn nan avèk mwen paske telefòn entèdi anndan prizon an, mwen pat kapab soti avèl paske a chak fwa ke wap soti pou al tribinal yo fouyew, wap rantre yo fouyew. Kidonk yon telefòn ki anndan li anndan nèt jiskaske yon polisye ki jere prizon yo rele dap oubyen nou konn konnen sou non Apena oubyen ke li pranl nan menw. Men si se pa sa, telefòn sa li anndan anndan nèt. Si w ta riske pou w ta di w ap eseye rive bò baryè a ansanm avèk li, y ap pran l paske y ap fouye w byen fouye. Sa, m rete kwè ke nou klè sou li, ke Pierre Espérance sispann di l pa pale avè m, paske mwen gen tout prèv yo. Digicel ap bay prèv pa l, men mwen menm mwen gen mesaj WhatsApp yo ke yon jij depè te konstate telefòn nan Li te ale nan WhatsApp mwen, li tal chèche tout mesaj yo. Ebyen men mesaj yo. Ke mwen te genyen sou papye. Etan done ke telefòn nan m konnen li pat nan men m an pèmanans nenpòt kèl moman yo kapab pran l. Nou tout ki la a, nou eklere ke mwen, sitou nan sa ki gen pou wè avèk teknoloji. Aprè 10 an ke m pèdi nan vi m, M panse ke teknoloji an mwen vrèman an reta nan bagay konsa. Mwen kapab fè yon apèl, yon mesaj. M pa konn twòp bagay nan teknoloji. Kisa m fè? Mwen fè screenshot mesaj yo, mwen konsève yo sou kont Gmail mwen pou m te kapab genyen yo. Monchè, yon gwo kouvè la wi. On gwo kouvè la wi. Gen moun ki pat konn sa non. Ay sot ou soti la wap pale anpil etc. Bon malgre ou gen tèks la Pierre Espérance di li pat janm pale avèw. Pierre Espérance di non non non mpa mwen menm avèk se tip non. Bon mwen swete ke dosye a fè chimenl. Mwen swete ke bon jan limyè fèt. Digicel entèvni. lajistis entèvni jan ke li sipoze entèvni, e moun ki merite pran prizon pou yo pran prizon, pwiske nou pa k ap viv nan peyi konsa. Ann avanse. Ebyen se yo menm ke m genyen sou kont Gmail mwen la a, nenpòt telefòn, nenpòt lòt telefòn mwen genyen, m ap mèke antre kont Gmail mwen sou li, depi m bezwen screenshot sa yo, m ap jwenn li. Se pa t non Pierre Espérance ki te anrejistre. Se nimewo a m kite. Paske l ap ban m presyon lontan. L ap fè m pwomès lontan l pa respekte yo. E m te prevwa yon jou ke l te gen pou l te di ke l pa janm pale avè m. Paske m konnen s on nèg konsa l ye. Epi tou, mwen kapab di nou lòt bagay. Gen moun ke Pierre Espérance soti nòt sou yo, l soti rapò sou yo. Li trete de bandi m ba nou garanti ke l trete de kidnapè, nou menm ki la nou pa konnen yo. Men mwen menm, mwen t ap viv nan menm selil avèk yo, mwen rete kwè ke nou kapab plis fè yo konfyans pase Pierre Espérance. Nou pa rekonèt yon mesye yo rele Clifford H. Brandt? Nou konnen y arete l pou kesyon kidnaping. Si nou wè l nou kapab kouri. Ebyen mwen menm mwen fè dizan bò kote l. Mwen pap di nou kel pa kidnapè. Sa se dosyel. Men moun kem tap viv anndan prizon an mwen te di monchè w konn sak pase? Mwen sonje Pierre Esperance soti rapò ki di dosye Brandt. Ebyen, tout moun konnen w kòm yon kidnapè. Mwen menm map fè, map fè w, map fè w tande dyalòg mwen ak Pierre Esperance. Mwen mete telefòn mwen sou spikè poum fè Clifford Brandt tande konvèsasyon m avèk Pierre Esperance. Nou rekonèt mesye wood li ete a? Ke Pierre Esperance fè tout moun konnen, se move moun, se kriminèl, kidnapè, dilè dwòg. Ebyen, lè nou viv kot moun nan, mwen pa di nou ke l pa move moun men n ap kapab fè konparezon toujou. Paske mwen menm, ki te fè dizan nan prizon an, sensèman, an verite Dye, mwen santi m plis konfòtab ke Clifford Brandt, Sonson Lafamilya, ke Pierre Esperance. M pa bezwen konnen si yo te fè l vre si yo pa t fè l. Men moun mwen wè a lè m konpare l avèk Pierre Esperance pou sa ke l ap fè, pou jan ke l ap detui jèn, mwen menm, mwen santi ke m ka fè moun ke li di ki kidnapè yo, moun ke yo arete pou kidnaping, mwen wè anpil ki onèt pase l. Mwen konn anpil ki onèt ke li. Paske yo menm tou, y ap suiv aksyon misye, yo santi ke yo potko janm sal nan vi yo. Yo yo estime selon yo menm Pierre Esperance sal pase yo. Fèt chanje. Nap avanse Pou ki rezon nap pran 9 non 8 Pierre Esperance di konsa li wè mwen yon fwa nan prizon Se te dezan apre liberasyon m ke l te wè m. Chak sa mwen di nou, m ap vini avèk prèv e achiv yo la tou paske se pa ti enstitisyon, ti bagay prive. Se bagay Leta. Nou konnen prizon pa ka gen manti ladan l. Se bagay ki achive. Tankou nou menm ki la si nou antre nan prizon n al wè yon moun, menm ke nou ta gade nou ta wè yo pa t fè foto nou, Ebyen achiv yo la, le jou ke prizon an ta deside di w te ou te envite entèl entèl, depi prizon an vle, l ap ede limyè fèt nan dosye sa. Lè m te gen dezan nan prizon, mwen pa t twouve m nan prizon sivil Akayè. Pierre Espérance di l te wè m nan prizon Akayè, Egal la m poko gen 2 zan prizon. Mwen pral gen 2 zan prizon premye jiyè 2015 ki pran m penitansye nasyonal. Si nou ale nan grèf la nimewo dosye m ap di l, n ap jwenn ke m pa t anrejistre nan prizon sivil Akayè nan dat ke Pierre Espérance di an. Tèt chaje! N ap fè yon ti avanse pou m di nou. 10. Mwen vle esplike laprès pou ki rezon se aprè 10 an mwen resi jije. M ap di nou kisa ki te koz sa. Mwen resi jije aprè 10 an, se paske aprè ke jij enstriksyon an te fin rann òdonans li sou 9 mwa, Jij enstriksyon an te jwenn ke mwen Shelson Sanon, mwen pa konn touye moun, mwen pa konn vann dwòg, m pa konn pote dwòg, e m pa gen oken lyen avèk ni Joseph Lambert, ni Edo Zeni, ni Jacky, ni Joel Kaouli, li te rann yon òdonans kote ke l te blanchi otorite yo, men mwen menm, yo te voye m jije devan tribinal. e san avèk san asistans de jiri, pou deklarasyon kalomnyez e asosyasyon de malfetè. M ap presize pou nou, m pa fè dwa, men aprè dizan prizon, si m pa ta konn yon ti bagay, m t ap sòt anpil e m ap di nou sa, elèv lise pa egare. Nou ka pran nan yon pyèj, men nou pa sòt. M soti nan Lise Penchina Jakmèl. Lè yo di pou mal jije pou asosyasyon de malfetè e deklarasyon kalomnyez, se paske jij la estime ke m te fè manti. Manti ke m te fè a, mwen pa t di ke m te konn fè yon bagay, mwen pa t di ke Senatè Lanbè te konn fè yon bagay. Sinyati m sou yon dokiman, dokiman sa se te pyeje yo te pyeje m, yo te di m se te yon azil politik, mwen te wè blan. Tout gwo otorite nap gade la k nan pouvwa, depi yo santi yo yo nan yo an difikilte, pa gen lòt bagay yo bezwen ke azil politik paske azil la yo jwenn li avèk tout fanmi yo. Mwen m te tande azil, yo te di m ke Lanbè tout moun konn Lanbè son se se yo di nou se Baron Sidès se papa tounen, Edo Zeni se pi gwo otorite O pwen de vi ekonomik nan depatman Sidès, donk on nèg pa ta ka di m pou nèg sa yo bezwen touye m pou m bezwen rete m pa enbesil. Pa gen moun ki renmen lanmò. M te kouri poze sinyati m. E m pa premye moun ki siyen on dokiman san ke m pa li l. Nou te gen ansyen senatè Steven Benoit ki te siyen on dokiman an aprè l te di l pa t li l. Poukisa se mwen Shelson Sanon, on pakèt jounalis pro rnddh, pro Pierre Esperance ap di poukisa m pa t li l. M pa gen nivo Steven Benoit. Steven Bedwa gen nivo pasem. Se pa mwen pou yap erè sa a nenpòt moun kapab fèl sa pral depan de sikonstans lan. Bon, vwala medam matmwazèl e mesye, ou tap tande deklarasyon Shelson Sanon. Bon, Pierre Esperance te di l azil politik, li te wè blan men li potko janm konprann si azil la se te dizan andedan penitansye nasyonal. Antouka, nou swete lajistis ebyen fè sa l gen pou l fè sou dosye a puiske anpil moun viktim nan la repiblik. Moun toujou ap detui lòt nan jan de dosye sa yo. Donk, pou peyi Dayiti soti nan sa l ye la a, premye bagay ki gen pou fèt se batay pou ke lajistis pran fòs, batay pou ke enstitisyon nou yo kapab ranfòse. Si lajistis leve yon nasyon, ebyen premye bagay nou gen pou nou fè, se batay pou n rann jistis la fò pou nou gen yon peyi ki nòmal. Frèzesè byeneme kite dosye lajistis nap rantre nan dosye ensekirite nan peyi dayiti. Nan grandans bandi ame kidnape yon sitwayen ki rele Julo Siguel e yo touye Jean Rigaud Popilasyon an ki an kolè bloke wout nasyonal nimewo 7 la nan nivo seksyon kominal Renal, komin Rozo. Sitwayen sa ki rele Rigo yo touye l vè inè nan maten e yo ale ansanm avèk Sigel ki genyen 71 lane. Frè e sè byeneme nan menm tan sa a kidnapin ap fèt rèd rèd nan Pòtoprens map raple w yo kidnape yon mekanisyen endistriyèl ki rele Felix e yo reklame yon total de 500 mil dola pou liberasyon l e map fè w konnen tou pèp ayisyen akoz vyolans gang yo kap ogmante nan peyi a Depresyon ap ogmante tou nan peyi Dayiti. Yon jenn fanm ki rele Mika Inosan, li mete fen nan lavi l nan dat ki te 26 janvye 2023 a, manman l ki enkonsolab di pitit fi a t ap travèse yon peryòd ki difisil. Pandan li pa la, jenn fi sa ki genyen 22 lane tiye tèt li, li bwè lwil pinèz. Tonbe nan dosye sekirite pou m byen di pwomès, genyen peyi Jamayik, Aprè peyi Salvadò ki fè apèl ansanm avèk gouvèneman an pou yon asistans militè. Premye minis Jamayik la, Andrew Holness, pandan yon seyans nan palman an, di sòlda peyi Jamayik yo prè pou yo deplwaye ansanm avèk lapolis nan kad fòs miltinasyonal destine a ede peyi Dayiti nan kriz lap travèse jounen jodi a. Lame Jamayikèn nan se youn nan lame ki gen anpil eksperyans nan Karayib la nan dosye atake gang. Jamayik ak Ayiti se vwazen ki genyen bon relasyon patnè depi yon bon bout tan. Jamayik deja disponib pou l patisipe nan deplwayman miltinasyonal la selon yon atik Miami Herald mete deyò. Medam, matmwazèl e mesye se moman pou n fè yon kout pye nan lari a M ap fè ou konnen, nou pale ansanm avèk divès chofè taksi, ebyen yo pa t mete dlo nan bouch yo pou yo eksplike nan ki nivo ensekirite a frape yo, e yo di yo prè yo menm, si tout fwa gen yon fòs etranje k ap debake nan peyi Dayiti pou ke yo vin mete sekirite, yo dakò a san pou san, pou plis detay, ann tande yo ansanm. Menm, e konsènan fòs etranjè la, mwen m pa twò pataje, m pa twò adere avèk yo. Poukisa? Paske se etranje yo menm ki mete sa la. Paske n ap pran egzanp, Ayiti depi 90, li sou anba gwo zam. Pa Etazini, se yo menm ki mete entèdiksyon zam daso alò, pou byen di. Yo mete entèdiksyon pou n pa gen gwo zam. Kidonk, 90 pousan, 95 pousan zam ki soti e yap teworize nan avèl la, se pa Lèzetazini li pase. Donk, nou pa ka menm nou menm tankou menm moun nan fin di pwoblèm nan alafwa solisyon. Tankou menm moun nan ki kreye pwoblèm nan vin yon solisyon. Non. Si nou bezwen, gen bagay si nou bezwen fè se yon konsyans nasyonal ki pou fèt. Se chak Ayisyen ki pou konprann ke nou chak gen enterè nan, paske nou tout pap ka pati an reyalite. Li tap toujou gen yon gwoup moun kap kapatib men tout moun pap kapatib. Donk gen fòk nou fè la kòm, fòk nou sèvi a sa kòm eritaj pou pitit nou, pou lòt moun ki gen pou vini. Mwen menm sa m, sa lapolis la ka bay, ka bay rezilta selon mwen menm. Lapolis la ka bay rezilta, men fò yo dakò tou degangsterize lapolis la paske gen twòp nèg ki pran lapolis la pou yo fè afè pa yo avè l. Premye bagay ki genyen. Se fon netwayaj, yon resiklaj nan lapolis. Sa vle di pa gen kesyon de gwo zouzoun, gwo se si, gwo se la. Depi moun nan goch a bak, depi moun nan fon komèt yon enfraksyon, se mennen l devan lajistis. Paske lapolis se oksilyè de lajistis, lapolis pa lajistis. Men pou fè sa, gwo tèt yo, nèg CSPN yo, lòt nèg moun minis kisa sa yo, fò w ta manyen yo tou. Paske si tèt la pa bon, kò a pap ka bon. Donk se tèt la pou n koupe epi tou pou n jwenn solisyon ak kwa. Paske si n, polisye yo pa, polisye yo pa twò, grenn polisye k ap bay pwoblèm yo pa twò dezòd. Se nan wo kòmandman an pwoblèm nan ye. Paske yo panse se polisye a, paske menm polisye yo vle pa vle menm si yo yon domon yo vin travay. Gen bagay yo di yo fè fò yo fè. Paske yo sou zòd, yo konn sa. Donk se gwo nèg yo ki pran lapolis y ap kraze. Lapolis se yon bèl enstitisyon li ye, se yon enstitisyon nòb li ye nan tout peyi, tout moun konn sa trè byen. Pataje avi pou ta gen yon nouvo DG nan tèt polis la. Yon nouvo DG? M pa panse nouvo DG a t pral pwoblèm. Alò, premye bagay ki genyen, ki pral bay solisyon, li pral pwoblèm. Premye bagay ki genyen se yon konsyans ki pou fèt. Kounye a, ki nèg l ap mete DG yo? Èske se te janm renmen peyi? Paske, se pa yon bon maton ou rete ou konsa ou vin DG. Fò w gen yon pakou e fò ou gen konsyans ke ou renmen peyi pou yo ba w, pou yo ba w jere peyi. Bon, si ou pa jere, ou ka toujou DG la, anyen pa janm chanje non men. Kounye a, toudepandaman de ki enterè w genyen pou peyi, paske pran nenpòt, tout moun ka reyisi nan peyi Dayiti epitou peyi a pa janm chanje non, ou konn sa? Paske se pa tout moun sa afè pa yo ap regle, pa gen enterè peyi. Dènye jou sa yo mèt André Michel vle retounen sou sèn politik la, ou pataje opinyon an? Mèt André Michel la se yon ka pèdi, mwen m pa twò rete sou li. Bon, yon moun ki pa, yon moun ki panse mèt André Michel se yon ka fon afè, pa okipe w, paske mèt André Michel l ap rele viv, l ap rele aba. Sa vle di, an reyalite, Mèt André Michel, mwen m respekte l pou kapasite entèlektyèl li antanke avoka, men pa gen moun san pozisyon. Gen pozisyon, paske tout lajounen w ap pale phtk mal. Ou konprann sa? Ò, Ariel, kiyès ki akouche Ariel se menm phtk sa yo. Ou konprann? Ou konprann? Kounye a lè yon nèg konsa ap pale, menm lè l fò, kèt ou ka mete l an kesyon. André Michel, kèt ou ka poze l kesyon, èske se yon bon André Michel vre? Paske an reyalite mwen menm, si gen yon bagay ki ta dwe fèt, si gen yon lidè moun, moun ta dwe mache dèyè l. M pa di, m pa di l on bon moun li ye non, men omwen li bay nan kèk nan jou yo la l bay kèk li li li li gen kèk prèv, gen kèk bagay yon moun ka mache avè l, e pa bon lidè nou n ka swiv lide l, se se Moyiz Janchal, pitit Desalin, paske l ap menm lè anpil fwa moun ap pale de Desalin li pa gen anyen pou wè avèk Desalin vre non, men omwen nou ka nou ka adere nan mouvman sa, nou ka adere nan ide a. Mwen menm chofè moto m ye wi. Chofè moto menm an menm tan antreprenè. One love. Pou le moman? Wi. Bon anpil aktivite taksi a nou jan li a la li pa li pa rantab akoz ou konnen. Ou konnen non sèlman pou le moman pa gen pasajè, pa gen transpò, ou ka vin la ou fè anviwon 3 vwayaj pou jounen an epi pa rapò ke gaz la chè, menm lè ou ta pot moun ou pa fè anyen kòm rantabilite vrèman. Men kanmenm ou oblije, ou oblije sòti jis. Se tou. Donk pwoblèm ensekirite a li pa bay. Bon wi, pwoblèm ensekirite a tout moun konnen li fè enpak sou tout peyi a nòmalman men m pa, bon pwen pwen davi m yo m pa twò pataje pa rapò ke m pa twò byen enbi de sous non. Ou dakò pou ta gen yon nouvo DG nan tèt polis la? Non m pa pataje. Dako ok. Eske ou aka aksepte pran solèy la e pa rapò avèk kòman gaz lan ye a se pa yon bagay kòmsi ki fasil men kanmenm ou konnen olye ke pou ret chita ou oblije oblije pase mizè paske ou konnen ou gon objektif. Teni kont de pwoblèm ensekirite a gen plizyè pwodwi. Bon li tap li tap vrèman enpòtan paske pwoblèm ensekirite a li vin li vin depase nou nan yon sikonstans kòmsi E malgre yo di se yon seri de kòmsi se òm politik kòmsi k ap fè yon seri de bagay k ap sitire yo men pa rapò avè leta a kòmsi m te ka di ki pral ki m te ka di ki te ka fè yon bagay men jan bagay la vin ye a li vin depase nou se yon èd kòmsi entènasyonal ki te ka pi fasil kòmsi ki te ka retire n nan sa n ye a kòman paske moun yo pa sòti pa gen lajan moun yo pa sòti anyen p ap mache. Anpil, anpil pwoblèm. Nan ki zòn, ki zòn ou fè la? Mwen soti kaf, m chaje kafou awopò, m desann tijo. Menm jan an, pa janm gen anyen k chanje, peyi a pa janm gen yon avanse, l ap fè mal. Se jan m wè peyi a la, genlè vagabon yo rete pou yo kraze peyi a plis pase deja. M mande Bondye pou nou fè yon chanjman nan peyi a, pou peyi a ka jwenn yon lòt dimansyon. E sa sèlman. Di mwen m fin pale. M pa mande pou yo chanje direktè jeneral yo men m mande pou yo te ka bay fòs entènasyonal la pou peyi a jwenn yon solisyon. Aba gen twòp polisye tonbe. Aba fòk polis yo jwenn yon amelyorasyon. Bon, li toujou menm jan. Depi Bondye fè nou gras, nou manje, nou bwè kanmenm. E pa difikilte k pa genyen non bòy nou konn abitye jwenn li konsa nou toujou kenbe l sof ke n ap chache wè si Bondye te ka ban nou sekirite pou nou pa mouri senpleman paske depi w mouri w kaka. Bon sa yo pa depan de mwen m pa konn anyen de bagay Andre Michel a li menm pou l al reg kote li afè l avèk phtk pa ede m pa konn anyen nan bagay sa yo mwen menm vye moto m genyen kite m defann mwen m pa konn anyen nan politik. Dakò. Vwala, medam, matmwazèl, zemèsye, w t ap tande deklarasyon divès chofè taksi, genyen ki apiye pou ke yon fòs etranje debake nan peyi Dayiti, tandiske gen lòt ki pa dakò. Frèzisè byeneme, byenvini nan Ayiti, la repiblik dè koken e se sèl vòlè yo ka prete. Franchman, m sezi. Ann gade videyo sa ansanm. Mesye, nou wè, nou wè bagay wè. Eske nou wè ekipman? Yo bay nèg yo, yo bay nèg yo le alde, yo pa bay polis nan komisa ya mesye. Nèg mi a gwa nye nou wè. Nou wè ekipman, nou wè koma yo vini. Ou nèg yo menm yo kenbe yo, yo bo jile a selman epi. Wè, wè kas. Ou wè kòman kas yo ye menn. Wè. Kas sa e nan men sivil, nan men nèg pap yo. Nan men wè. Nèg sekirite pap yo. Wè pandan se tan. Polis te bezwen ekipman pou travay. Wè. E sa e nan bwat tou nèf la. Wè direksyon lojistik ki ba li la. E wè sa k bèl la. Pandan w ap travay andeyò, nèg yo, nèg yo ba w 3, 4 jile pou 5 polisye. La bò isit yo. Yo pa menm vle ba w l menm non. Yo pa pa konn pa menm vle ba w l menm. Epi jodi a la ou gade wè bò isit. E chak grenn polisye gon jile pou kòl a tout ekipman wè wè gan wè wè wè kòman wè wè kas wè jile mesye si nou pa pran men nou e nou kap wèl gade la toujou. Se tout la sent jounen w tande Taiwan, Kore di Sid, Lèzetazini, Le Kanada, ekipman pou lapolis, ekipman pou lapolis, ekipman pou lapolis epi lapolis toujou toutouni. Lapolis toujou toutouni pèp ayisyen. Kòman w te ka konprann pou 5 polisye nan komisarya epi yo voye 3 jile? Sa sa vle di? Sa vle di sa fin swe l pran l li foure l sou sa. Sa sa vle di? Sak pase majorite nèg nan tèt polis la yo gen konpayi sekirite yo. Donk lè materyèl yo vini yo tou pwofite pran kèk epi file mete sou nèg yo. Kòman w vle pou peyi sa gen sekirite? Lè nèg ki responsab pou y bay sekirite al gen ti konpayi l apa. Lè gen materyèl ki vini pou lapolis l ap vole ladan pou l kapab mete ekip li a kanpe. E pou menm sitwayen kou rele w bezwen yon sèvis, li di map voye, bon si w bezwen yon sèvis rapid, pa gen pwoblèm, lapolis pa gen gaz pou le moman, map voye yon ekip vin kote w. Eske w konprann dosye? Non, medam, matmwazèl e mesye, wè nan ka sa a, Malgre tou, nou konnen mwen menm, fò m ale nan ti maryaj andeyò. S on fanatik ki te envite m pèp ayisyen, sa w tande a m debake. Koze fèt, an nou wè kòman maryaj la t ap rantre lakay. Se ekstrèmeman enteresan. Bon, fòk mwen di w, m te santi m alèz, m fè ti mache, m monte milèt pèp ayisyen. Waw, bèl eksperyans, an nou swiv. Epa chofè kondiktè cheval ou ye mesye fò oh fò konn non mezanmi. Mèt seremoni an wi. Epi lè w desanm bèt la pèp ayisyen debò kuis ou pran fè w mal paske wi ou konn ouvè men se pa jan l ouvè sou cheval la tu konpran vwala donk kounya la w gen w doulè bò kuis antouka jan m toujou renmen di l Ayiti diktature la pèl dè zanti Ayiti demokrasi la repiblik dè koken sèl vòlè yo k ap rete ki vivra vèra ki moura kakara. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon mèsi pou fidelite w ak pasyans ou